Bonsoir salut ou menm kap gadem pou la premyè fwa bienvenue sou chèn mwen an pa bliye abòne avèk channel lan like paj lan kite yon ti kòmantè pou nou se Theodore Tara jodia m vin pote yon bagay ki trè trè trè enpòtan pou ou ki se kòman pou trete enfeksyon vajinal pli de 70 pousan jèn chi nan peyi a gen maladi sa sa ka rive se pa pòk yo pa pòp se pa neglijan ke yo neglijan Men just yon ti erè kapab fè w pran maladi sila. Enfeksyon vajinal, ou kapab genyen l tou pa konn si ke w genyen l. M pral eksplike w kijan ke li ye, kijan ke w kapab pran l, ki sentom ou kapab remake lakay ou. Enfeksyon vajinal nan kisa ke l ye? Se mikwòb ke nou jwenn nan bouboun fi an. Mikwòb sa a fi an kapab pran l nan mal itilize dlo ke li ap fè twalèt li yo. Si dlo sa pa pwòp, fi an kapab pran l tou nan mete kilòt sere. Ti medam ki pran plezi nan mete tanga yo tou kapab pran enfeksyon vajinal ladan. Ou kapab pran l tou nan fè bagay san pwoteksyon. Ou kapab pran enfeksyon vajinal. Kijan ke w kapab remake si w gen enfeksyon vajinal? Men ki sentom ou kapab jwenn lakay la. Ou kapab santi chuchu nou ap grate w, chuchu nou ap fè w mal. Ou kapab santi tou anba ti vant ou ap fè w mal. Lè w al pipi, ou gen difikilte pou pipi. Ou santi lè w ap pipi l fè w mal, w ap fòse pipi. Tout sa yo se siy enfeksyon vajinal. Gon pète blanch, fi an konn bay, gen youn tou ke l konn bay avan. Avan règ li, pèl blanch sa a, l ap gen yon koulè krèm, kòm si m te ka di l ap gen yon aspè lèt kare. Se tout sa yo. Petèt li ka ba w yon ti fyèv tou. Li ka ba w yon ti kò fè mal, koze se enfeksyon ke l ye. Se tout sentom sa yo ki ka montre w ke w gen enfeksyon vajinal. Mezanmi, nou pran prekosyon. Pouse maladi sa, li ka koze gwo gwo gwo gwo danje. Li ka ba w kansè di kòl, li ka ba w kansè nan matris ou. Maladi sa, fò nou trete l pou l pa bay pi gwo pwoblèm pi devan. Men ki jan pou w trete maladi sa. W ap bezwen yon grenn lay sèlman, w ap fè lay la fè 2 bout. W ap bezwen lay. Metel nan po sa apre map lavel paske sant lan pap bon ditou ladan. Asurew ke nan sa ke wap metel lan li prop mezanmi. Mennen wap just lage lay lan ladan epi wap fèmenl nan veso ke wal itilize pou metel lan. W ap kite l fè pli de 12 heures de temps pou l kapab penetre nan dlo a. Fè twalèt ou maten avè l, fè l a midi, fè l aswè. Fè sa pandan on mwa, w ap jwenn solisyon pou enfeksyon vajinal ou an. Mezanmi jèn fi, asire w ke kilòt w ap mete yo ou byen lave yo. Nou pa mete kilòt 2 fwa. Asire w ke tretman pase. Men fò w fè on jan pou tretman pase tou. Sèvi avèk bagay ki pwòp. Fò sèvyèt benyen wap siye chouchoun ou an li pwòp. Mezanmi se te solisyon sa m te pote pou nou pou enfeksyon vajinal nou an. Pa bliye abone avèk chanèl lan, like paj la, kite yon ti kòmantè pou ou. Se te Theodore Tara pou lòt videyo ke nap lage yo pou w pa pèdi yo. Tchao!